Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon alò nan emisyon mwen te fè maten an mwen te bay yon nimewo telefòn e moun ki aletranje sila yo ki an ayiti pou kapab mete mon kach paske nan mwa desanm nan la nou pral voye kichòy pou anpil moun ki nan geto yo nou te fè yon erè nan nimewo dijisèl pou mon kach la alò nou te di ke se 48 48 78 04 ba wi nimewo a bon men si wap gade sou Tout moun ki toupartou ki ta renmen voye ti kichòy paske nou menm pou mwa desanm nan nou pral bay kèk ti kichòy o nivo de sèten geto dan la kapital. Ale se pati pou sèt emisyon. Emisyon si la a m panse ke mwen fè eko ak yon enfòmasyon mwen tande. E eko sa a mwen fè a se yon mannyè pou mwen kapab apiye sou sonèt dalam nan paske sa a li grav. Pa bliye ke bandi kidnape nou, bandi touye nou, bandi fè nou pase anpil mizè, bandi apovri nou. Si, demen si Dye ve, peyi a ta kapab bon, ebyen m panse ke chak grenn sitwayen kapab batay, menm lè w gen yon frè w ki te bandi, bay enfòmasyon sou li pou nou kapab fini ak koze sila. Se nan sans sa mwen prale nan departeman di Nòdwès. Mwen mande pou lapolis kapab mobilize. Lapolis nan departeman an, m pral mande nou pou nou ale nan zòn la touswit nan vale. Tande kisa enfòmasyon an ye, genyen bato nan zòn sila k ap fè vwayaj pou kapab ale destinasyon byen sur se Bahamas oubyen Miami. Vwayaj klandesten. Ki sa k pase? Nan vwayaj sa k ap fèt, gen plizyè bandi ki yo menm vin patisipe. Men nèg sa yo se 2 nèg ki aparteni a gwoup 400 Mawozo. Ou wè m pa menm ba nou enfòmasyon an okondisyonèl, se 2 bagay si. Tande byen, nèg sa yo ki vini nan zòn sila pou kapab pran bato pou ale Bahamas oubyen Miami, Se 2 nèg ki sòti Sen Mak e Tomazo. Nèg yo vini nan blòk sila, yo fè kontak avèk yon seri de nèg ki nan zòn nan, epi yo pral patisipe nan vwayaj sila. Men kòman yo fè dekouvri moun sa yo, move grenn sa yo. Tande byen, nèg yo depi lè yo vini an yo fon ti gwoup, y ap pale antre yo. Yo pa pale ak lòt moun. Men kòm lè w ap vwayaje, tout moun se pou menm kòz nou la, on è frè. Se sa. Le fèt ke tout moun la ansanm, ebyen nèg sa yo fè yon ti koloni, deja sa pote yon sispisyon. Nèg yo vini avèk yon seri de pen. Ok. Men depi lè nèg yo vin a pen an, nèg yo pa janm manje pen yo. Gen yon sitwayen ki bezwen konnen pou ki rezon ki fè nèg yo pa manje pen yo. Sitwayen sa li menm, li apwoche, li di youn nan nèg yo, ban m yon ti moso pen. Misye di nèg la talè. Apre sa, misye al vire yon kote. Li rale yon bagay anndan pen an epi l bay nèg la yon bout pen. Sa l rale a se zam nèg yo pote, nèg yo mete anndan pen yo. Zam sa yo se m ta kapab di 2 glòk e 9 milimèt. Pa bliye m te di nou ke majorite nèg sa yo sòti nan Senmak ak Tomazo. Kòman yo pral dekouvri nèg sa yo apateni a 400 Mawozo? Nan veye nèg yo gen youn nan yo ki al benyen. Lè misye retire rad sou li pou l plonje nan dlo a, yo wè gen yon tatouaj ki make 400 mawozo epi anba li make jeneral. Donk sa vle di ke nèg sa yo se 2 nèg ki sòti nan gwoup 400 mawozo epi nèg sa yo yo menm yo pral fè vwayaj la. Ekoute. Fòm di nou byen ke sa ka rive genyen nèg ki ale deja paske deja genyen 2 vwayaj klandesten ki fèt e yo poko entèsepte ankenn bato, yo poko voye moun tounen. Sa vle di ke kapab gen nan nèg sa yo ki ale deja. Sa ki rete yo, mwen nan non moun Pòdepè voye yon alèt bay lapolis, Pa bliye m di nou vwayaj la ap fèt nan yon blòk ki rele Lavale. Lapolis mete yon fiksasyon sou Lavale paske gen anpil nèg 400 mawozo k ap kite peyi a. Aparaman zam sa yo se de zam pou kapab bay presyon ofondlamè paske n konnen vwayaj sa yo se vwayaj m ta kapab di gwo ponyèt. Ou kapab rive nan yon moman si se presyon k pou fè w pase ebyen w oblije bay presyon. Men nou pa vle rive la paske. Mwen menm m panse ke gen anpil moun ki ap pati, se byen, y ap kite peyi a yo pral chache yon mieux être. Men vwayaj sa a li t ap pi bon toujou ke l pa fèt e ke lapolis li menm li pase a l'action, li arete tout nèg sa yo. Donk, lapolis nan Pòtoprens, si w tande nouvèl la, fè mesaj la rive pou departeman Nòdwès e pi tout gwoup yo kapab mobilize pou ale nan zòn sa k rele Lavale e pi pou kapab arete nèg sa yo ki sòti nan baz 400 Mawozo patikilyèman nan zòn Tomazo e pi nan blòk Senmak. Lòt enfòmasyon Nou prale nan departeman de l'Artibonit, genyen yon dizèn prezime bandi lapolis mete anba kòd. Nan kad yon operasyon ki mennen nan komin Lyancourt, gen yon dizèn prezime bandi ki jwenn arestasyon yo nan dat jedi premye desanm 2022. Daprè premye eleman enfòmasyon yo, moun sa yo fè pati baz Gwo Boutèy alye rezo gang Savyen, sa yo rele nèg gran grif yo. Lapolis nan yon kòmantè li fè konnen li entèpele yon dizèn endividi jedi premye desanm nan Lyankou komin ki nan awondisman Sen Mak. Bandi sa yo se otè plizyè zak malonèt. Yo fè pati baz Gwo Boutèy alye rezo gang yo rele Gran Grif. Daprè yon kominike lapolis, avan li fè konnen ke prezime bandi sa yo nan gadavi an atandan yo defere yo pa devan otorite jidisyè yo pou kapab reponn kesyon. N ap raple ke anpil bis yo detounen nan komin Lyankou e anpil moun yo kidnape, ebyen se nèg sa yo ki alabaz puiske nèg sa yo menm non sèlman yo nan baz la, men yo sèvi deklerè. Mwen kwè ke genyen yon nèg ki konn ap chaje machin tou yo arete paske imedyatman misye fin chaje machin nan epi l tou rele baz Gran Grif pou l di men tèl machin ki ap deplase al tann yo pou w kapab pran yo. Èske w konprann? Misye ap fè yon djòb ou ta kapab di lè w gade l se yon nèg k ap bat dlo pou l fè bè epi li twouve l tou nan nèg k ap fè move zak. Kenbe la, moun sa yo tou yo pral poze yo kesyon, petèt kapab gen inosan pami yo tou. Men ekoute, si ou la, w ap sèvi eklerè ak bandi, ebyen lè lapolis arete w, li dwe ba ou sa ou merite. Moun kafou fèy pran lari, moun kafou fèy mete tèt yo deyò paske nou konnen ke fwa pase a la a moun sa yo pase move moman e. Yo di non ak kesyon bandi. Nèg k ap fòme bandi nan Kafou Fèy, ou mèt fè yon poze. Nèg ki lòt kote tou ki genyen Kafou Fèy nan obsesyon yo pou atake, fè yon poze. Ok, paske pèp la li menm li pran lari li di li pa nan koze bandi a. 2 bra balanse, zam yo fini, katouch yo bezwen yo, zam yo fini pou yo defann popilasyon paske se jèn Kawoben yo ye, paske yo pa ka goumen pase komisarya anlè yo vid, tout popilasyon an desann, y ap dòmi anndan lise Kawoben la, atè a, tout timoun yo vin gen fyèv, timoun yo malad, nou vin mande DD yo pran responsablite l, paske moun Kawoben pa konn lach, nou anfas, nou anfas tout bandi sa yo. Pase moun ka ouvè yap soufri, moun yo gen plizyè tan preske yon mwa anndan li se ka ouvè la, moun yo ap dòmi atè a, pa gen okenn leta ki voye zye ba nou ki vin gade nou nan pozisyon moun yo ye a. Nou vin di dede o avèk mesaj sa nou voye ba ou, si yo pa reponn nou jodi a la nap pase yon lòt vitès, pase nou menm ka ouvè nou pa konn laj. Kote la moun ka ap viv nan lekòl, sou plas piblik, alòske sou zye leta a. Nou jodi a nou panse ke lapolis nasyonal Dayiti ki gen responsablite. Se pou l pwoteje e sèvi. Donk jodi a gon obligasyon pou yo voye je gade sa k ap pase anndan Kawfè la. Twòp moun mouri, twòp moun viktim pa jou. Gen plis pase yon ventèn moun k ap pran bal anndan lakay yo. Kèlkeswa kote w ye Kafou Fèy, ou ekspoze. Kèlkeswa kote w ye anndan kominote a, ou ka viktim de bal bandi. Nou di Kafou Fèy, li p ap tounen nan sa l te ye ankò. E sa k fè jodi a, se yon premye ak ke sitwayen yo poze. Se sosyete sivil ka ouve lap prezan la a ki vin manifeste eksprime ral vòl yo pou di leta a nou paka kontinye ap kite sitwayen yo viktim e nou di tout jounalis mèsi tout kominote a poze yon aksyon e gon pakèt lòt aksyon ki pral poze pou nou kontinye di non avèk ensekirite kap taye banda ann dan kap vòlè mèsi. ki akonpanye lapolis. Leta genyen devwa l pou l ranfòse komisarya anwo savann pistach la. Se premye zòn pèp kanpe ansanm avèk lapolis pou batay. Polisye yo pa kapab ankò. Twòp polisye pran bal. Li lè li tan pou nou libere sa k pase Matisan, pa p pase Kafoufèy. E pou Dede yo pran responsablite l pou akonpanye popilasyon Kafoufèy la. Jounen jodi a sak mete nou nan lari se pa lòt bagay se gran ravin ki atake nou. Gran ravin mèt ansanm avèk ti makak nèg izo yo pou yo atake nou savann pistach. Otorite yo pa janm pase kote yo. Otorite pa janm pase kote yo. Sèl premye jou a, premye jou yo te atake nou an, yo te voye yon blende ba nou. Apre sa, yo refè blende a tounen nan baz ankò. E pa gen prezans lapolis anlè a la? M ka di prezans lapolis ki anlè a, se nou menm, an di chèf zòn yo, k ap ede nou goumen. Men se kòman popilasyon an li menm li reyaji fas ak sitiyasyon sa a? Popilasyon an. Sa k ka ale, ale. Men, sa k ka rete a, yo toujou manchèt yo nan men yo, y ap goumen. Men se ki mesaj nou menm nou gen pou otorite polisyè yo jounen jodi a? Bon. Nou mwen menm ti je fè nou kriye. Mesaj m gen, mesaj m gen an, li pa lòt ke fòk leta fè travay li. Ke leta fè travay li, pou responsablite l, ke l fè travay li. Ok, mèsi. Dakò. Kominatè e piramid ti bonè anndan Kafoufèy. Sa ki mete n jodi a deyò. Genyen sa fè 22 jou depi moun Kafoufèy, moun Sanatoryòm, moun Savann Pistach, moun gwo Kafoufèy pa ka dòmi lakay yo sou plas piblik, timoun k ap dòmi nan lari. Poutan genyen 250 mil moun k ap viv nan Kafoufèy ant sizyèm e setyèm e gen moun ki gen anpil timoun ki bezwen al lekòl. Pakonsekan nou pran lari pou n vin mande dede yo. Pote ranfò pou moun Kafoufèy, sètadi ranfòse efektif polisye nan komisarya a. Mete mwayen, mete yon cha ki disponib, mete yon cha disponib, yon cha ki ka woule pou ke moun yo gen pwoblèm pou ke nou ka aji. Nou mande DDO pou ke li voye anpil minisyon paske nèg yo sa zong yo ap batay. e nou pwofite okazyon sa a, nou pwofite okazyon sa a pou nou remèsye tout pitit Kafoufèy, espesyalman tout polisye yo ki konnen manman yo, papa yo, madanm yo, pitit yo e Kafoufèy y ap viv, donk yo dwe defann Kafoufèy. Donk nou voye yon ayibobo pou polisye nan Kafoufèy pou kanpe yo kanpe pou yo defann enterè moun Kafoufèy. Nou vin la a, se pou n ka di DDO pran responsablite l paske nou pa pral mawon, nou pap kouri paske nou se 250 mil moun k ap viv nan Kafou Fèy. Depi apre zak malonèt sa a, men se kòman popilasyon li menm l ap viv nan Kafou Fèy. Avèk anpil strès paske gen grenn bal k ap soti Matisan k ap travèse, gen grenn bal k ap soti nan Kadvèsè la k ap travèse, ki tonbe kay moun, ki pete tèt ti bebe, ki tiye moun. Depi yon moun estène, moun anvi kouri tèlman gen yon enkyetid pwofon, tèlman gen ensekirite anndan Kafoufèy. Donk nou menm antanke jèn ki responsab, nou pran lari a pou n di dede yo, gwo kòmandman, kòman yo santi yo, èske yo santi yo byen lè yo dòmi lakay yo, yo nan liks, yo alèz, epi pou pèp la pral dòmi nan lari, sou plas piblik, ap rèd dlo fatra. Donk rezon nou fè nou pran lari, se pou n di dede yo, avèk wo kòmandman, pran responsablite yo. Èske 250 mil moun pa ka kouri pou nenpòt 100 a 200 nèg ki ap sot nan twazyèm nan? Donk pa konsekan, objektif nou mach sa a se pou n di wo kòmandman an, paske yo touche chak mwa, yo touche chak mwa e yo byen touche, yo gen machin ki pou ba yo bakòp, men nou menm pèp la, ti sa a nou bezwen e sa a nou mande yo. sekirite pou moun Kafoufèy, ranfòse komisarya nan tèt Kafoufèy la, nou mande yo mete plis efektif polisye, nou mande mete yon blende epi tout zòn stratejik anndan Kafoufèy yo pou yo mete bakòp afin ke pou ke moute yon miray de sekirite solid pou ke moun 250 mil moun k ap viv nan dezyèm sikonskripsyon, nan sizyèm ak san setyèm mòn lopital pou ke nou ka anpè paske lapolis gen kapasite, lapolis gen fòs, lapolis gen enèji. Se mwayen pou wo kòmandman bay polisye yo pou polisye yo bay rezilta. Donk objektif nou Jodi a se pou n di moun yo gen 250 mil moun k ap viv nan Kaprèy nou pa gen dwa kouri. Nou p ap kouri pou san nèg, nou p ap kouri pou nèg a zam men n ap kanpe pou n defann teritwa nou, n ap kanpe pou n defann zòn nou, pou n defann kay nou. Nou di wo kòmandman moun yo demare la a, y ap moute, nou mande wo kòmandman espesyalman DD yo voye blennde,